Nan moman nou rive la a, medam e mesye, zanmi fanatik tvlakayhaiti.com yo, depi se sitwayen, sitwayèn nan peyi sa a ki te nan konfyolo ak chèf gang Vitelòm, yo tout kòmanse avwe wi. Vitelòm se te patnè m, Vitelòm se te bon zanmi m, Vitelòm se te afè pa m. Avan Vitelòm t ap fonksyone ak tèl moun, se avè m li te ye avan. Sof Andre Michel, men ki ap rale kou koupe jiskaprezan li pa rekonèt sitwayen sa ki li menm pote non Vitelòm lan. Ankò yn fwa nou kontan avèk ou nan nouvèl video sa ke nou pote pou men jis avan kòm dabitid nap di yon gran mèksi ak tout sitwayen, sitwayèn tout sila yo ki rete konekte sou kanal sa pandan menm nap pale avèk ou la enben e nou kontan le fè ke ou abòne avèk chanèl la nouvo ak ansyen abòne nou yo nap di w mèsi e nap mande w envite yon fanmi w zanmi w konpatriyòt ou vin fè menm travay la avèk ou abòne avèk chanèl sa. tvlakayhaiti.com Ansyen depite Dèlma a, Arnel Belizaire ki li menm jodi a la a fè gwo deklarasyon nan emisyon Maten Deba, enben kote Arnel Belizaire pral konfime avan menm Vitelhomme t ap travay avèk André Michel, Nenel Cassy, Schiller Louidor e tout lòt nou pa site yo Ariel Henry, Frantz Elbe, Léon Charles, Yanick Joseph, Abelson Gros Nèg, Enben, Vitelòm te gentan ap travay avè l avan e se Vitelòm, enben, ki te fè kanpay pou Arnel Bélizaire. E se sa ki etone anpil moun, se Vitelòm ki te fè kanpay eleksyon Arnel Bélizaire. Nou pral envite w tande, nou pap di plis paske Arnel Bélizaire la, misye pral pale e l pral di tout sa li genyen nan vant li. Nan depatman Latibonit lan, presizeman nan komin Lyankou ak komin Savyen, Bagay yo pa dous ditou, bandi yo kontinye ap frape, bandi yo kontinye ap simen dèy bò kote popilasyon an, men lapolis pou bò pa l k ap fè lòt kou pou tante wè kòman yo kapab stope gang sa yo ki yo menm jodi a la a vin tou pwisan nan peyi a keseswa Pòtoprens, keseswa nan nenpòt depatman l ta ye a medam e mesye ebyen gang yo pwisan wi, yo pwisan e lapolis la vrèman. ensifizan pou nèg yo fè fas avèk gang sa yo pou fason ke gang yo menm yap frape mèt ap di mesye nou pral envite w gen detay tou men sou repons komisè Muscadin li menm li bay sila yo ki ta fè kwè ke enben nèg ak zam bandi ta anvayi donk depatman l lan men selon sa komisè a fè konnen pa gen bagay konsa Muscadin ap rete Muscadin etan ke li menm li komisè enben bandi Evite lòm kèlkeswa fristrasyon ke w ka genyen, kèlkeswa kou nèg yo te ba ou an. Vite lòm fache anpil wi avèk Andre Michel paske askil parè li tande ke mèt Andre Michel di ke li pa konnen ni an nwa ni an blan. Non, Genlè ta yon sezi k fèt tou wi. Bon. Antouka. Esa map diw la. M tande nèg yo ap di Vitelhomme met kout je dèyè Andre Michel. Se pa sa. Paske nan batay pa gen vedèt ladann. Nan batay se jwe nou konpwomi a yon nèg menm lè w pa renmen l. Tankou m te toujou di tout moun sa. Nou sonje lè bagay Lasalin nan te pase lè m te rele DG a Michel-Ange Gédéon. Pou m di leje gon pakèt bagay m pa frennen anba se paske m pa vle moun di m nan kan e m pa vle rantre nan oken batay anfas frè m yo nan geto a pou oken moun. Men se lapolis nou ye ann ale pou n stope sa pou l pa gen deriv. E depi lè a m ap pran angajman pou fraksyon m yo. Jodi an mezanmi kòman w ta fè vle jiskaprezan nou gen prizonye politik toujou alò pou Majorie Michel di m Vitelòm se bandi epi pou yo ap mache sou moun jodi a la? Pou André Michel dim Vitelhomme se bandi pou yap mache nan figi moun? E pa an Ayiti yo ye e nan syèl yo rete? Wè se map diw sa, si Vitelhomme kite fristrasyonn nan fèl vin tounen yon makak jodia sa se li. Paske lè w nan yon batay ou kwè ke w enskri nan batay peyi, kèlkeswa desepsyon ke w pran ou pa fèt pou erije tèt ou an voryen kap goumen avègleman pou tout moun ap viktim akoz de betiz wap fè. M panse moman an rive pou nèg yo mete ti rankè, betiz yo de kote, sispann fè demagoji. Jodi a, tout tande w ap tande pale de blan, blan, blan, blan, nèg yo montre nou ke se moun ki gen fòs ke yo negosye. Olye n ap fè ti betiz antre nou, ou konprann, paske nèg yo te trayi konfyans ou, jodi a, bon, tout teritwa sa yo pran, ki sa yo itil peyi a? Mwen menm m pa gen okenn teritwa. M tounen dèyè mikwo m nan la se gras a Maten Deba a pafwa lè e Romanès sonje l ban m yon ti pawòl. Men moun nan pouvwa a yo met kòb deyò pou Anèl Belize a ki te lòm de lane. An 2012, 2013 lan, e pa mwen non ki te di l, se te Nouvelis, L'homme de l'année. Jodi a poukisa yo pa ban m pale? Kòm yo di kounye a nou tout pitit peyi a k t ap goumen anfas Jovenel Moïse la e nou gang nan. Kòm yo poko di m nan kidnaping, se sèl sa yo poko ban mwen. Yo di m m nan finanse gang, m nan tout bagay paske pi gwo. Sa yo rive fè jodi a la, ya rive jwenn mwayen, m pa konnen pa ki atifis ke yo anplwaye, pou zwazobèk fè pa mete m nan lo moun ki pa sa apre m fè dezan prizon li te fè ankèt sou mwen pou Kanada mete m nan lis moun ki gen lajan k ap finanse gang an Ayiti. E Anel Belizaire mentni pozisyon n nan, se nèg a zam k ap stope nèg a zam. Tande byen Louco. Ou di ke se nèg ak zam ki? Se neg a zam kap stope neg a zam. Wi kap stope neg a zam trè byen. Neg a zam ki santi ke jodi a manman ou, madanm ou, pitit ou pa gen avni nan peyi sa a, pa koute ekip zwazo bèk fè kap di w fò Biden. Si w pa konn kenbe zam, se bib ou konn kenbe m respekte pozisyon w nan priye. Men si w konn kenbe zam pou fè batay jodi a gade w nan glas pou wè sa k ap pase nan peyi a la li pa nòmal. Pa okipe oken moun nan pouvwa a k ap fè w konprann ou se yon vedèt w ap fè makak al dechouke bon mwen menm Mao Jem Ledwa jodi a mwen di. Mèt nan la m kwè ke ou fè konsta Depite Belizaire nou menm nan maten deba nou wè l nou di l Y a un plan sur Haïti, nou kòmante l, nou analize l e nou di ke mizanplas sa se avèk Ariel Henry ke l ap fèt. Ou sot di n ke pa gen bagay konsa. Jodi a la kisa k ap fèt? Se kwa la, se kwa lôt altènativ? Nou an pou pale. Paske kesyon sanksyon yo li peze trè lou sur la mobilisation donk an Ayiti. Ou kwè ke pa ka gen manifestasyon ankò? Non, e pa sa k fè sa. Mwen di w sa deja. Mwen di w desepsyon yo tèlman gran jodi an, yo pè evite lòm ki tounen bèt nwa a. Men se desepsyon yo k tèlman gran, mwen di w, pou tèlman te gen de sakrifis ki te fèt pou batay anfas Prezidan Jovenel Moïse lan. Jodi an, Louko Desir, Si mwen Arnel Belizaire m pa tounen Jakmèl al plante tè menn se bon Bondye wi. Tout sa m te fè yo André Michel, Marjorie Michel, Edmonde Supplice Beauzile, Sorel Jacinthe li fè yo tout tounen kont mwen. Mwen menm ki te porteur de drapeau vrèman ap mache nan tout baz ap sansibilize jodi a m pa ka al Site Solèy m pa ka al Bèlè bon menm Solino Kote ke moun yo akonpanye m plis ak lasalin nan batay, m pa ka ale. Jodi a, si m pa al Site Solèy, menm lè m ta vle al kay Gabriyèl, se yon bèt nwa yo fè m tounen. Menm lè m ta vle al kay Iska, m pa kapab non. Pou ki rezon? Paske moun ki nan pouvwa a ki te konn goumen ansanm avè nou yo, yo itilize dèzòm a mikwo pou detwi nou menm ki te konn batay. Sèke chak fwa jodi a, Pou m al chita pale a youn nan moun ki te konn batay ansanm avè nou te konstwi yon bagay, yo di w al chita a gang. E ki sa yo fè jodi an? Nèg a mikwo yo yo menm k ap fè kòb yo a moun, tout sa yo di yo di yo di l pou detwi w epi pèp la ap soufri. Chak fwa kounye a la, gade byen pou w wè òganizasyon ki te konn regwoupe pou fè mouvman yo, yo pa toujou andan Site Solèy? Se pa soufri y ap soufri nan kè yo, nan nanm yo. Paske yo pa ka al chita pale ak Gabriel, yo pa ka al chita pale ak Isca. Paske nèg ki te nan mitan nou jodi a ki sou pouvwa a, yo fè yon jan, yo divize yo. Chak fwa ke vrèman petèt òganizasyon sa a ta al chita ak Gabriel, yo fè yon ekip al kot Isca, di Isca monchè ou konn sa k gen, men yon gwoup nèg la al konplote ak Gabriel kont ou. Se yo menm, se Andre Michel, se Majorie Michel, se Rose Mila, se Sorel, se yo kap fè travay sa nan pouvwa a. Epi kap lage myèt atè, kap fè militan al dyabolize lòt militan konsekan devan nèg a zam. Yn fwa ke mouvman an kòmanse pran jarèt. Ou mèt tou konkli pou nou. Ann pran yon dènye egzanp. Gad sak pase avan yè la a, Solino. ak Bèlè. Yon moun di w ke Rosemila kenbe ekip de Kempès l ap alimante yo, l ap fè yon seri de bagay. Nèg polisye yo di w yo menm se nan batay peyi yo te ye Solino, Rosemila mèt fè tout sa l vle ak ekip Kempès lan, nèg yo p ap aksepte pou Solino vin menm jan ak Bèlè. Paske malerèz yo deja ap soufri, yo pa ka pa ka dòmi lakay yo ankò. Men, nou menm, Nou pa nan pouvwa e nou di nou pap nan pouvwa paske sak gen la yo pi mal ke Jovenel. Poukisa k fè ke nou pa regroupe nou? Enben se sak fè w wè jodi a nou an pou pale Mesye Louko. Kèlkeswa sa yon moun di map di pèp lan jodi a mwen vin tounen zonbi paske moun nan pouvwa a ap alimante kont nou. Lè, mwen m te toujou di nasyon an sa. Kòm yo gen lapolis nan men yo, si yo vle vin touye m, vin touye m. Paske mwen menm Anel Belizaire, pale ak Gabriel, pale ak Isca, pale ak Barbecue, pale ak Christa, pale ak Ti Lapli, pale ak nenpòt nèg jodi an, pa fè okenn diferans pou mwen a pale a yon otorite anndan pouvwa a. Okontrè, si nèg sa yo bay òganizasyon yo Atravè sa nou menm prizonye politik yo nap monte la. Posibilite Pou regroupe nou poun retire pèp la nan peyi sa, bon mwen yo mèt di tout sa yo vle konsyans mwen pap janm al anfas anvan m fè anyen mal kont pèp ayisyen an. Sèke jodia gon nesesite Louko Pou nèg sa yo ki itilize sakrifis nou yo Pou anrichi tèt yo jodia batay nou tap fè kont Jovenel Moïse lan e son pouvwa lan André Michel Majorie Michel e Edmond Supplice Beauzile, Sorel Jacinthe ap fè pi mal jodi an ke sa nou tap repwoche Jovenel Moïse yo. Pou Prezidan Jovenel Moïse, a kisa nou te fè lòk la? A Palestinyen? A Izrayelyen? A Ameriken oubyen a Kanadyen ke nou te fè l? A kiyès nou te fè l anfas Prezidan Jovenel Moïse? Nou menm ki nan mikwo tout tan, k ap pote pawòl la pou pèp ayisyen an, ak kisa lòk la te fèt? Èske se ayisyen ke l te fèt oubyen se ka avèk kanadyen oubyen ameriken? Ayisyen. Mèsi. Sè ke si l te fèt ayisyen, tout moun ki te nan batay anfas prezidan Jovenel Moïse la se dè ayisyen ki te nan yon seri de zòn ke moun ki te nan batay anfas prezidan Jovenel te konn pale avè yo, pa vre? Trè byen. Ebyen, jodi a la, Pou kisa k fè ke se yo menm ki fè koudeta, yo foure tèt yo anba kale tèt, yo touye prezidan Jovenel Moïse, yo sou pouvwa yo pa ka al pale a menm moun ke yo te fè lòk la jodi a pou nou bare, pou nou bare anwo, pou nou bare anba pou nou anpeche ensekirite a. Sa k fè l pa ka fèt? Paske l nan avantaj Majore Michel, paske l nan avantaj André Michel, paske l nan avantaj Rosmila Petit Frère, li nan avantaj Glena. se la yo gen de direksyon jeneral y ap mache bwase, y ap ramase lajan yo menm pou yo anrichi tèt yo. Men sèl sa m ap di yo, jan Edmond te di a, e mwen menm ki voye dechouke kay li, boule kay li, men ti makak ka di nenpòt nèg ki gen zam, yo konnen ke yon lè Anèl Belize te di yo al fè yon moun mal, ke yo rele nan nenpòt radyo oubyen fè yon live di ke m dakò. Men si y ap met tèt yo ansanm. jan n te fè batay an fas Jovenel la, pou n al bay Majorie monnen pyès li, pou n al bay Glena monnen pyès li, pou n al bay Andre Michel monnen pyès li, pou n al bay Sorel monnen pyès li, mwen, m ap gen galil pa m nan nan do m menm jan ou te tande pè Reveran Pè Petithomme te di avanyè an. Jodi a nou bezwen de moun ki pou batay pou moun serye k pa t janm te nan batay yo, pou moun ki kredib, ki respekte tèt yo k ap soufri de. Sa ou wè ekip ki sou pouvwa ap fè la? Jodi a Mao je m le dwa pou m di w ke si nou wè komisè gouvènman Pòtoprens lan la toujou, se paske travay l ap fè a, li satisfè pouvwa a. Bagay m tande n ap di m jistis, jistis, jistis, jodi a, ekip k ap dirije koudeta pou ekip kale tèt lan, li fè l byen. M apral ba nou de rezon, mesye dam. Mwen menm m se yon nèg ki kwè nan batay peyi. Mwen te konn antre Bèlè. Mwen te konn antre Site Solèy. Mwen te konn antre Lasalin. Jodi a gade byen pou wè, menm moun ki te andedan nou yo jodi a k al nan pouvwa a, kisa yo fè? Yo mete kòb deyò nan laprès lan pou kapab entimide vrèman nèg ki gen volonte fè batay peyi an. Depi w nan yon geto, yo rele anmwey, yo wè entèl antre la, okey pote zam ale. Se eksprè ke Andre Michel fè eksprè, Majori Michel fè se eksprè e e Rosmila fè se eksprè Glena fè. Pa voyem m tande m di Francky sa m anfas, m tande Senatè Francky ki met dlo nan bouch li li menm paske lap byen pase l paka pale, li di m ke sa a pa fè sa, Glena e byen l konn fè. Men Senatè Francky bliye ke m konn Glena byen e nan Paleman Ayisyen ke m te ye lè Glena tap travay pou Depite nan Minisè Planifikasyon ap eseye monte pwojè pou sou yo pou yo te fè 10 pousan. Mwen menm jodi an si Glénat depanse 2 300 milyon goud nan Anèl Belize se pay back li ye. Paske gon pakèt lè depite panse yo te ka fè nenpòt ki bagay si depite pat gen krentif non sèlman yo tap fè labi yo tap fèl sa yo pat dwe fèl. Jodi a map di Senatè Francky bagay yo pa nòmal mesye nou pa met dlo nan bouch nou paske nap byen mennen. E si nou pa bezwen pale avèm tou pa pale avèm paske mwen m toujou di nou byen m pa janm rete a okenn nèg isit. M byen a ou nèg m pale avèw. Men, lè ou pran batay mwen an pou anrichi tèt ou avè l, ou panse ke, jan kamarad la te di a, Belize ou pa bezwen enkyete w. Bondye pa kite w mouri, rete la. Manje ak diyite patat ou a, manje l nan kri olye w al manje dòb a woti nan vaz. Enben, m ap di nou sa mesye yo, jodi a m pa ka al Site Solèy, jodi a m pa ka al Bèlè, jodi a m pa ka al Matisan, paske nou. Envante yon sitiyasyon. Nou fè konprann ke depi nèg tankou m yo al nan Site Solèy se zam y al bay, depi y al Bèlè se zam y ap bay. Men, nou te aksepte ke lè nou te nan goumen anfas Prezidan Jovenel Moïse pou nou te mache fè reyinyon tout lòt kote yo, men m bezwen, kòm tande, depi w moun lonmen non Majorie l jou o, mwen m ta renmen Majorie Michel di m si nimewo telefòn li te genyen pou Ti Baba a, èske l pèdi l? Nimewo telefòn li te genyen pou tout militan konsekan Site Solèy yo si yo pa gen menm nimewo an ankò? Jodi a tout aktivite ke Marjory Michel, wi m di nou, e pa yo, se nan gwo otèl ke l fè yo. Sa vle di ke li, difèt ke l nan pouvwa a li menm, li konfòtab Li pa panse ak militan ki te konn ap riske ap prepare mobilizasyon anfas prezidan Jovenel yo. Ebyen, nou menm jounalis, mezanmi m ap konstate yon bagay sou fowòm yo, si nou gade fowòm maten deba n ap wè ke m ap goumen sou li. Prèske pa gen deba ankò nan oken fowòm k ap pale bagay peyi. Mwen sot pantan sou yon tapi, kòman tapi vovo. Tout se voye monte, se fè zen. Mesye! Kòman n ta fè vle pou nou di m alò pou m pa pale pou m pè mouri? Mwen di w, mwen sot ap gade emisyon Yvener Foster. Li genyen 153 moun k ap gade l. Yvener Foster wi. M al gade Manmi Tativovo, m pa konnen, Manmi Tativovo, Tativovo, li genyen prèske 600 konbyen moun k ap gade l. Ki sa k genyen? Enben, se menm jan jodi an. Mwen retounen nan mikwo pou lè Izo ap fè live pou l gen plis moun k ap gade l ke Anèl Belizè pou nèl di m pou m pa jalou. Kòman m ta fè pa jalou a mezanmi? Apre tout sakrifis m ap batay pandan tout tan sa a? Maten deba ki se lidè a ap toujou ba w mikwofòn. Mezanmi, Maten deba! Mezanmi kòlèg mwen, mwen menm gen kòlèg mwen la a. Tout tan m tande moun ap di mabolodyo ee Louko Désir m tande moun ap di m sesi bon mwen menm Louko Désir votre serviteur ze moun ou te konnen ke w te kontribye a mete l nan nivo ke l ye a lè w te vin pran RCH a ekip la pou te mete l nan nivo sa m ta renmen nou di m eske ni gran nèg ni gwo politisyen janm di nou monchè wè misye menn jan n ap fè radyo a monte la menn misye ap fè kòb sou tèt nou epi l ap pran pòz sa l pa ye. Paske lè pou fè kòb an Ayiti fòk gon bagay ki pou fè w fè kòb. Se klè. M pap pran zam mwen pou m al fè kòb. RTH sa se nou menm ki te fè l ki te mete m nan dimansyon ke m te ye a. Se klè. Eske yon jou pandan nou te vedèt peyi a nou t ap fè tout bagay sa yo nan batay la? Eske gon moun ki te janm rele nou k di ke m ap fè kòb sou tèt nou? Pèsòn moun. Mesye, sa m ap di nou an, jodi an fò nou konprann sa kap fèt la mesye poun pa tonbe ladann fò majori michel fò andre michel fò odmila peti frè bon mpap pale de glena paske pou moun glena li menm pat janm te nan batay se yon moun ki te toujou kont yon kote ou konprann li itilize wèman devann poul rive yon nèg paka kritike sa paske tout moun itilize zouti ke w kapab nan lavi w ou kwè ou rive ak sa w genyen. Men avek yon moun ki tap goumen mwen map mande Rosemila peti frè pou nou te lanse mwen menm tout nèg konnen m pran tout sam genyen mal mennen Don Kato al jwe a tout ekip mwen tout bagay mwen nèt al jwe pou peti Rosemila peti frè nan 8 mas mwen fè lakay avèl mwen monte nan mòn nan nan Noel malgre tou. M vle n konnen batay ki te fèt anfas Jovenel Moïse la, moun yo manke touye majistra Rony Colin tèlman l fè move san l fè kòlè, jodi an Rony Colin m ka di w yo efase l, mwen menm yo fè tout sa Moun ki nan sak pa sa pa pa enteresan paske je jou a rive men menm map lanse yon batay la mpa vle felx depi yo pa gentan touyem bay m nan de louko ap pase sou kote ap di blan pap chanje ariel la manti m pral dou sak pwoblem nan la. Non non mwen mwen mwen dou sa wi e e depite anel belizaire. Si pa gen yon fòs kontrenyant, yon fòs ki an prezans. Gen fòs la sou teren an la. Anben, alezi. Anben, alezi. Ki fòs sa a? Ki fòs sa a, depite? Nou abitye, tande, ou poze de kesyon an menm tan, kite m reponn ou dabò. Kòrèk, kòrèk, kòrèk. Pou jodi a. Avosad, avosad, kòmandan. Louko vin di m pou jodi a. M ap di nou li. M al di w. M pa repwoche yo de anyen. Mwen konstate betiz ke yo fè an. Mwen di peyi an, jodi a yo pran lajan pou bondye yo, yo bliye tout frè ak sè nou yo ki mouri nan batay byennèt la, nan batay pou chavire sistèm pouri sa a. Jodi a yo tonbe ladann via yon koudeta ekip kale tèt la fè paske Jovenel ta pral lage yo nan kouri. Men kòm ekip kale tèt la pa gen moun, Li pran yo yo menm pou bal jere koudeta a pou yo a partir de Ariel Henry. Pa bliye lè m te di sa a ti Jean, e pa ti Jean kap pale se excusez moi se gad la, m al di w byen Esaü. Lè m te di sa se nan prizon m te ye m pot ko soti. Lè m te di ke se yon koudeta ke Ariel ap egzekite pou ekip kale tèt la. Du fait que Madan Michaelle Martelly fè Ariel konfyans anpil, li aksepte pou ekip pou mari l ak ekip li a bay Ariel jere koudeta. Pa gen yon kote ke peyi a pwale ak Ariel Henry. Ariel Henry n'a pas de mots, Ariel Henry n'a pas de caractère, Ariel Henry se yon nèg ki pa respekte zanmi. Se tchoul ekip Michael Martelly ya lap fè e lèl fèl li fèl avègleman. Se nan prizon m te ye lèm te di sa. Mwen te pran pozisyon m. Tout moun te dim pou sa André Michel ap fè nan batay prizonye politik yo m paka trete l konsa. Mwen di kèlkeswa moun nan ki pran batay prizonye politik yo. Moun ki t ap di yo pral chita sou san frè ak sè nou yo nan geto a pou y al negosye pouvwa a, depi e moun k al nan siyen akò ak Ariel Henry, m pa bezwen yo nan tribinal la. Nan prizon m te ye lè sa a. Jodi a, m pa kwè ke ou panse ke se repwoche m ap repwoche yo. M ap fè rapèl, si sa k fè batay la pa ka pran, se paske gen divèsyon ki fèt. Mwen menm m ta renmen jodi a nan emisyon sa ke Louko Désir oktwaye Arnel Belizaire kòm moun ki respekte tèt li a. Kòm m te toujou di l, m ta swete ke nou itilize menm kapasite ke n te genyen otrefwa a pou n detounen sa moun pouvwa ap fè a. Se pou n pa salye zanmi nou yo ki o nivo de Latibonit ki ap swiv nou sou radyo Rema FM o nivo de zòn Fresino e Sen Mak epi nou p ap bliye tou radyo Sen Mak nan ri Amantobi epi nou genyen lòt radyo, radyo tele Dezam ebyen m panse ke se etid sa yo Pastè Odanis avèk Renèl. Ebyen se yo menm ki sanse branche nan minit ke nap pale la kote ke gen anpil zanmi ki ap swiv nou la. Nou prale dirèkteman o nivo de enfòmasyon ki sanse ap domine aktyalite a nan peyi Dayiti. Ebyen nou pral desann o nivo de Nip. Genyen komisè Muscadin e ki li menm yon lòt fwa ankò li demanti enfòmasyon ki ta fè kwè bandi anvayi Chalon o nivo de Miragwàn. Ebyen daprè deklarasyon komisè a, li di se yon seri de ti blan ak kèk zanmi yo ki te sòti nan zòn Bèken ebyen ki te vin tire pentad ebyen lòt bò a ebyen chèf pakè Miragwàn nan fè konnen li pap fè bak lap pi atantif, pi vijilan e pi agresif anvè bandi yo ebyen pawòl komisè gouvènman Miragwàn nan Jean Ernest Muscadin ki li menm ki ta demanti enfòmasyon ki ta di ke ebyen bandi li menm li sanse atake o nivo de zòn sila. Si n fon kite yon kite komisè Muscadin ebyen na prale dirèkteman ebyen gen pè Jean Mardoché Vil ki kontinye ap siyen dokiman nan non legliz episkopal malgre lapolis ap chache l ebyen pou prezime enplikasyon l nan trafik zam ak minisyon e 29 mas pase a ebyen pè a siyen yon dokiman ki nome yon komite 3 manb nan tèt inivèsite episkopal dayiti jodi a men nan sitiyasyon ke nou menm nou ye sa vle di ke legliz sa vle di ke pastè epi e prèt yo ebyen nou wè pandan ke otorite yo menm yo ap chache pè a epi li menm menm lap siye nou panse ke 3 moun sa yo ke yo nouri a ebyen si dcpj ta sipoze al arete yo pou yo menm yo kapab di ebyen ki kote ke pè a li menm li te ye jiskaske poul arive nome yo paske sil nome yo yo an kontak ansanm avèk li nou panse ke fòk yo ta al chache e moun yo pou yo ta bay kote pè Jean Madoche vil li menm li ye paske misye kontinye ap siyen ebyen dokiman ebyen pou legliz episkopal Ebyen malgre ke lapolis li menm ap chache prezime enplikasyon l nan zafè trafik e trafik zam avèk minisyon ebyen 29 mas ebyen pè a li menm li sot siyen yon dokiman. Si n kite dosye sa a n. Jis yon segond, jis yon segond frè m. Ebyen medam mesye tande byen kanmenm se kanmenm trè grav sa vle di ke prèt sa nou wè ke jisteman ke yo mete manda dèyè l donk Nou toujou ap di si pa gen si pa gen vòlè pa gen sitirans, eske jisteman bò kote dcpj, dcpj pou pa di otorite yo ta dwe arete moun sa yo ki ap sitire, moun sa yo ki ap kache pè a, paske li pa gen pouvwa pou l ap signe la, sa vle di ke gen moun ki nan antouraj li ki konn kote l ye, fòk moun sa yo bay kote prèt pè an ye medam mesye, yo konnen, yo konnen se pou yo arete yo, se pou yo arete yo tou senpleman, paske se pa nòmal. Wi frè pam. Wi se pa nòmal nou panse ke moun ki nan antouraj yo sitou 3 moun li sot arive nome yo ebyen fò yo menm yo kapab chache yo ebyen pou yo menm yo kapab di kote pè a li menm li ye e si nou kite dosye sa ebyen nou sanse ap avanse nou prale onivo de depatman latibonit ebyen nap di w ke te ke genyen E li te anviwon inè trant aprè midi a kote gen plizyè dizèn moun te mache devan komisarya prensipal Gonayiv la ebyen aprè nouvèl ke ta di yo arete plizyè moun yo ta akize kòm moun ki yo menm ki ta nan pati zòn Lakwa Peris yo ta di ke moun sa yo menm yo se entèn oubyen se moun tou ki. ap travay ansanm avèk gwoup bandi kokorat Sivas yo ebyen nap di w ke genyen anpil moun ki tal kanpe devan komisarya a kote ke yo menm yo te vle mande pou ke lapolis menm li kapab ba yo moun sa yo malgre ke enfòmasyon ki soti o nivo de komin Lestè nan minit ke nap pale la kote ke Yo ta fè n konprann ke ebyen moun sa yo e yo ta akize yo ke se bandi, ebyen yo ta di ke gen nan yo se pa bandi, gen yo se antèn vre men gen de nan moun sa yo ki yo menm yo pa e nan gwoup e bandi ke jan ke lapolis PM li ap fè l paske nou konnen ke e onivo de lapolis nan depatman Latibonit gen anpil moun ki yo pa santi prezans Direktè depatmantal la, ebyen nap kontinye mennen ankèt sou gwoup moun sa yo ke yo menm yo te arive arete, e pa egzanp donk gen yon gadyen, gadyen lise a ke anpil moun rekonèt yo di ke ebyen misye pa fè pati de gwoup gang lan, se jis ke bandi yo menm yo toujou ap opere o nivo de zòn nan. Nap kite dosye sa a, nap rete nan menm kad dosye sekirite, gen rankont ki fèt ant chèf polis la Frantz Elbé ansanm avèk reprezantan OEA nan peyi a. Ebyen n ap di w ke direktè jeneral polis nasyonal Dayiti a, Frantz Elbé ki te rankontre avèk reprezantan pèmanan se ki sekretè jeneral Òganizasyon dè Zeta Ameriken, OEA, nan peyi Dayiti, anbasadè Cristobal Dupuy, ebyen diskisyon yo te pòte sou sekirite ki genyen pou, sekirite ki dwe genyen pou peyi a. Ebyen, nan dat 4 avril 2023 a, direktè jeneral a IPNH la, Frantz Elbé ki te rankontre, ebyen ayè lendi a, reprezantan pèmanan sekretè jeneral Òganizasyon Eta Ameriken, OEA, nan peyi Dayiti, an palan de anbasadè Cristopal Dupium. Ebyen, n ap di w ke DG a li menm ki te rankontre avèk anbasadè a, diskisyon yo te pòte sou sekirite ki dwe gen nan peyi Dayiti, ranfòsman kapasite operasyonèl polis nasyonal, se yo ki te a lòd di jou e se sa ke lapolis li menm li enfòme nou nan yon nòt. Frantz Elbé ki renouvle angajman lapolis la pou kapab lite efikasman kont gran banditis sou tout fòm atravè peyi a. Ebyen pandan ke direktè jeneral lapolis la li menm li ap rankontre ansanm avèk. e manb kominote entènasyonal yo, genyen plizyè chofè ebyen o nivo de Latibonit, Gran Nò e ki yo menm ki ap plenyen nan zòn Sous Mat la kote ke genyen on cha blende e kote ke polisye sa yo menm yo ap opere ansanm avèk e bandi e Kanaran yo kote ke e poli e yo mande ansanm avèk e direktè jeneral la pou li menm li kapab mennen ouvè on bon ankèt ebyen sou cha e blende e ki nan zòn sous mat la kote ke li menm li ap opere ansanm avèk bandi yo kote ke se chofè yo ki toujou ap e sibi anben anba men e bandi ni e polisye e ki e nan cha blende a. Vwala pandan jis yon segond pandan jis yon segond e medan mesye pandan se tan nou wè foto sa nap gade la jisteman se reprezantan loya ki an plen konvèzasyon avèk Frantz Elbe ebyen foto sa nap swiv la Se yon foto ke anpil moun kritike, anpil anpil moun kritike nap gade, yo di fason ke Frantz Elbe chita epi fason ke reprezantan loea ap pale avèk Frantz Elbe ou ta di son timoun ki rete avèk li. E bon, se su e sèten gen anpil bagay ki tap di ke tout moun pa konnen, nou pa pral antre dan lè detay, men langaj konporèl foto an fè ke sensèman m panse ke gon Ou konnen gon fason pou konpòte w, gon fason pou w ye, langaj konporèl ou di anpil bagay. Men evidaman medam mesye jan nou di l, foto a de e pwouve ke jisteman se kòm si se lòd yo t ap bay Frantz Elbe. Evidaman nou konnen ke bagay yo jan bagay yo ap ye an Ayiti men nanpèch m panse ke de ou se DG lapolis ou gon fason pou w konpòte w, gon fason pou w ye, ou gon teni ke w dwe ye, ou pa sipoze ap lase kò w ale konsa medam mesye. Sitou pa bliye ke se Ayisyen nou ye, pa bliye kisa nou reprezante. Donk foto sa anpil anpil kritik fèt sou li e alega de rezo sosyo an tout. Wi frè pam. Wi nap kite dosye sa nap rete nan menm kad dosye dosye ensekirite a e nou prale e jodia nap di w se te fineray ebyen etidyan lekòl nòmal siperyè a e tcha Echa Edens Ti Jan Batis ki chante nan legliz Sakre Kè Ti Jo nan Pòtoprens kote te gen divès manb fanmi pwòch, zanmi yo menm yo te fè deplasman e pou kapab rann yon dènye omaj ak etidyan twazyèm ane lekòl nòmal la. Ebyen nap fè sonje Echa Edens Pi Jean Baptiste li te pèdi lavi li 21 mas pase a aprè l te fin resevwa yon bal pèdi anben ann swiv kòman paran yo menm yo te ye jan ke nou di w li ebyen se etidyan etidyan ki li menm ki mouri kote ke yo chante fineray yo kote te gen anpil paran zanmi anpil lòt moun ki yo menm ki te reponn prezan ebyen kote ke yo menm yo tap plenyen yap mande jistis. Ebyen pou etidyan ebyen nap doute se anpil moun ki oblije genyen e pitit yo malgre ke timoun yo yo fè anpil efò ebyen akoz de pwoblèm ensekirite a yo redwi yo fè timoun yo ale nan peyi etranje oubyen nan ka de pwogram e ki genyen an yo oblije fè timoun yo ale paske timoun yo yo nan anpil pwoblèm ann gade pou wè. On paran kap depanse kòb pou etidyan nan twazyèm ane ebyen lekòl nòmal ebyen on bal pèdi li menm li arive e mouri sak fè nou di paran yo mande avè ke jèn yo ebyen lè ke gen mouvman wè si nou te ka ret lakay nou oubyen e fè anpil pridans paske lè w mouri se pou kont ou wap mouri se fanmi w e ki ap e plenyen ebyen an al swiv kòman sa lènmi te pase nan okazyon fineray etidyan lekòl nòmal siperyè a. Ebyen tya dèske Jean Baptiste. Vwala e medam mesye vwala men ekstrè a yn fwa de pli nap voye deja tout senpati nou bay fanmi sa paske nap gade vrèman moun kap mouri adwat agoch sitou se inosan lè se inosan konsa ki ap pèdi vi yo sa touche nou davantaj davantaj donk wi nap pran ekstrè a pou ou medam mesye nan kelke segond.